Mwen mesye koman nou ye se komandan dorme eeh tout gad yo kelke swa kote ou ye an tout neg pase an kondisyon de epi tann modod paske m sot pale a minis defans lan la eeh minis defans lan di mwen. Lap pran yon mo nan men prezidan se tann map tann apre sa nou menm poul rele mwen poum bay tout nèg lòd pou nou pran lari a sa nou genyen pou nou al defann enstitisyon militè a e depi se komisarya gen polis pou nou pran tout ok pou nou pran tout epi tann mo dòd e e polis ap vin pote ranfò avèk polis nou menm militè nou pral pote ranfò avèk militè tou se lòd kem resevwa de minis defans E n ap ret tann mo dòd prezidan an gen pou ba li pou n konn sa pou n fè. Mesye komsi nou pa wè sa gen polisye m pa konn m li nou ke polisye a mouri devan m avèk yon dènye mo misye di mesye la limit la kontinye. Nap mouri maten midi swa nèg yo menm ki pa gen yon dyèk yap gen dimil dola ameriken sou ti kat li pap fè nay li pap travay yon de wikend nou menm sou lari a tout kote tout evènman nèg ap mouri Yo domine nou anba Nou fè tout sa n te ka fè Se swa nou tou mouri Oubyen yo kraze l lapolis Oubyen yo Kondisyon lavi nou Kondisyon lavi pèp ayisyen an chanje red Gouvènman sou gouvènman Moun vini moun ale Yo pa janm regle yon serye Yeah Bondye bon, Bondye gran, nou la nan sante pou moun ki tap swiv yo ok nou gen yon zanmi nou ki pran yon katouch nan janm nap swiv n avèk li m salye w zanmi an m pa mete nan men non w epi moun yo kap yo mèsi jwayeuz fèt nou wè nou wè nou blan moun montre ya nou wè aswè a moun ki pat kontan yo nou pat vin atake yo ou atake nou bon nou pa gen pwoblèm Bondye avè nou kenbe la fanatik.